Ok, komisè Muscadin, jodi a la ke anviron 2 zè 30, m aprann ke ou arete yon sèten de kale bouda ke popilasyon nan ti rivyè de nip denonse kòm gang ki fè pati gang ti lapli ki nan pòtoprens. Ki sa w ka di nou de arestasyon sa w fè jodi a? E, li pa yon sèten pèsòn. Kale bouda se youn nan manm gang du kote de lapèn. k ap evolye tou pre Lakwafin, dèyè do otèl Lapolòn. Nèg sa yo se de bandi, se de asasen notò. An menm tan tou, menm kade bouda sa tou, li asosye l avèk nèg gang Matisan yo. Kote ke di kote de Ti Rivyè, se li msye ki touche nan men nèg yo pou voye lajan ale. Se misye ti a yo fè yon machin pou ou. Se misye pou bay lajan an. Epi pou yo voye machin nan vin jwenn ou. Donk misye denonse e dekriye pa popilasyon an. E a mèt repriz pou nou pran misye nou pa ka pran l. Bon, jodi a la nou oblije met tout pye n atè e nou fini pa ale misye. Kòm komisè gouvèneman ki toujou ap trake bandi, ki mesaj ou ka voye bay popilasyon Nip lan k ap gen pou desann osinon moute n pa konnen kote y ap sòti pou vini nan fèt fen dane nan depatman Nip? Prens yo vin tris, vin enjoi ak ti fanm yo, vin bwè, vin bwè lajan yo, vin pran plezi yo, vin lakay. Kanta ti mesye bandi yo, kanta ti mesye asasen yo ki panse yo kapab travèse vi Nipson, Oh yè m sezi wi m tande Liliane kap plenyen wi madame Liliane kman ankò icône wi l'icône pèp ayisyen kap plenyen gaz ki pral monte pa gen gaz m sezi non franchman m sezi m paka pran sezisman sa pou kòm bon m fè w tande se trè enpòtan. 800 goud Donk a dat sa, yo mèt yo mèt tou di, ekri sou peyi sa, peyi sa se yon simityè li ye, tout moun mouri ladan l. Se pa posib. Yon ekip moun ki nan pouvwa, yo pa gen absoliman anyen y ap fè pou pèp la. Zewo bare. Ah bon! Hehe! Apa devan pòt tounen dèyè kay? Men se kwa listwa? Apa moun yo vin tounen moralis kounye a? Non je konpran rien pèp ayisyen. Bon te kwè se menm nou menm nou pa raple w ti manifestasyon voye jovenel ale yo ap toupizi yo ap fina pèp mwen mwen panse pèp la ap viv nan bèchon jwaye menm jan avèk ou menm men non la se pa serye sa ala kote moun yo gen odas papa non non non non desann ma te kwè se bo SD pote kanpe jounen jodi a ou sèl moralis. Wap fè mesye yo konnen yo a edwa monte gaz. Monte kwè se menm nou menm nan. Kwè kwè sak pat bon an sak tap toupizi pèp la sak tap fina pèp la nou te touye l. Hey men se kwa listwa. E 17 mwa k genyen depi nou manje jovenel wi. Ah ah humm. E nou k manje jovenel nou manje jovenel tou kri. Kounya lèw fin manje jovenel byen manje epi kounya men nou se kwa listwa. Pase pèp ayisyen gon kategori moun ki manje Jovenel tou vivan. Moun ki tap dyabolize, moun ki tap asasinen karaktè l yo epi gon lòt ekip menm kal fin touye l lakay li. Gen 2 gwoup asasen nan touye Jovenel Moïse. Èske w konprann? Donk kounya la a, e kou n ap moralis, n ap plenyen, ala kote bay moun kolokèt pa pase peyi Dayiti. Ann kontinye tande pèp ayisyen. Gen yon konfli ant gouvènman an ak moun ki ap distribye gaz nan peyi a ki pwovoke ratman ki gen sou mache a, selon sendikalis Duclos Benissoit. Nan entèvyou li bay Radyo Kiskeya, Mesye Benissoit fè konnen gen plan k ap manniganse Ou menm ou kap di nou sa. A la traka pou lave kay te. Ou menm ou kap vin di nou, ou menm kap di mesye sa yo ki sou pouvwa kap fè konplo. Ki pè, de ki pèp wap pale madam? Non la m confuse. Toi, ton mari, se menm kote yo te konn chita wi. Sou menm tab konferans pou laprès voye Jovenel ale tonbe nan tranzisyon pase se lè sa peyi a pral rale yon souf kriminèl asasen blofè wi tout vye bagay nèt koriptè pat nou di tout koze nèt epi jounen jodi a w ap plenyen ki pèp ki pa ka manje a an ki pèp y ap toupizi a ala traka pou lave kay tè papa. Non, ki konplo yo ap fè? Se, se menm batay ou tap fè a wi, ki akouche Ariel jounen jodi a ou pa ka plenyen pou rezilta, men se kwa listwa? Men nou gon gwo pwoblèm! Men non! E pa ou pou m tande kap plenyen, e bal ou pou pran o fon. E nou k akouche Ariel wi, se nou menm wi ki akouche SDP. E menm kote n te konn manifeste kont on sèl moun wi, sak pase menm? Ann avanse pèp Ayisyen. E pou gazolin nan monte 800 goud. Selon Duclos Benissoit, distribitè yo yo mande pou leta ogmante benefis yo. Li denonse konpòtman moun ki nan biznis gaz lan ki pa genyen ankenn kè nan men pou pèp lan ki pa kapab ankò, li raple ki te deja se yo ki te mande nan konfyolo ak gouvènman pou te monte pri gaz la nan wotè li ye deja. Ki insupòtab. Ou kwè se zen nan peyi sa? Ou raple ou kokenn chen batay Liliane te fè pèp ayisyen kont Jovenel Moise lè yo te anonse gaz pral monte nan peyi sa? Dekonn pouse nan tèt moun yo wi. Epi jounen jodi a w ap gade yo pa nan lari ankò. Wi Ariel Henry p ap fè anyen pou pèp la. Hum! E kò nou k te pouse nan tèt moun sa yo? Moun yo pran dife yo anraje yo diable! Bon fò reviv moman an non. Chante nan lari an. M vle fè tout pèp ayisyen an konnen chante sa l pap chante sou antèn Radyo Kiskeya. Nou menm antan ke jounalis nou pa la pou n ap di yon gouvènman pou l ogmante lavi chè a ankò ki deja ap koukouman pèp la. Paske si n ap pati de lojik pouvwa, ke pouvwa a li menm l ap fè pwopagann pou l deklare ke l sibvansyone gaz pou pèp ayisyen an e ke l ap pèdi lajan, li pa ka sibvansyone. Paske si w sibvansyone yon pèp, ou pa ka pèdi lajan. Frères et sœurs bien-aimés, ou wè jounen jodi a, kote Jovenel kouche a l ap gouye. Humm. L ap gouye. Lap gouye jounen jodi a. Eeh Ariel vini l monte l. Li retounen monte l. Anh. Gen refòm kap fèt nou di non sa pa sipoze fèt. Lè leta depanse kòb nan pèp li. Li pa ka di l pèdi lajan. Kounye a kote Ariel fè lajan silvouplè? Pase l retire sibvansyon kote. Ki kote lal envesti l? Ala traka pou lave kay tè wi papa nan peyi sa. Non, jounen jodi a, li lè li tan pèp ayisyen. Moun sa yo yo ap vann nou depi 1900 jamè, ikon patati patata. Fòk ke nou mete travay yo an kesyon. Plis pase 50 an y ap fè menm bagay la nan peyi a, kot rezilta a? Kote rezilta? Ann kontinye tande nou. Se pa yon depans li ye, se yon envestisman. Paske yon gouvènman li la pou l bay pèp li sèvis. Nan tout peyi, se leta ki sipòte kesyon de transpò an komen, bon kalite transpò silvouplè, ki respekte dinite moun, pa de negriye kouwè sa nou wè la a. Nan tout peyi, se leta ki sipòte edikasyon, se leta ki sibvansyone. Lasante, Se leta ki bay dlo, ki bay eletrisite. Men men pa mwen antan ke jounalis ki pral kanpe, ki ap mennen kanpay pou ou, m pa vin fè pèp la konprann, ebyen wi, e jan bagay la ye la, fòk nou ogmante pri gaz la, leta pa ka kontinye ap pèdi. Non, leta la! Pabon? Leta? Leta kisa? Poukisa? Fin fin banm rès esplikasyon an. Lè leta depanse lajan pou pèp lan se pa lajan kap pèdi. Se envestisman li fè nan pèp li. Se pa yon depans li fè, se pa yon lajan l gaspiye. Lè fini mennen bagay la sou yon lit de klas, yon fo lit de klas. Paske m ta renmen konnen ki agiman, ki etid. Pa bliye evènman ki te pase an jiyè 2018 yo. Se te menm langaj sa a ofisyèlman gouvènman te gen minis wi k t ap mennen kanpay sa a, k ap vin di w konsa ke tèl gaz se boujwa ki konsome l, tèl gaz se pèp ki konsome l, yo pral ogmante epi w wè kisa pèp la te fè. Men m pa kwè se te konsa pou pwoblèm nan poze, de tout fason nou menm nan radyo kiskeya nou pa la pou n mande pou yo ogmante pèn pèp la. Menm nou la pou n akonpanye l pou mizè l soulaje. Paske l deja pa kapab ankò. Tout bagay li bezwen se achte pou l achte l. Dlo pou l bwè se achte pou l achte l. Li pa gen anyen leta ba li. Absoliman anyen. Li pa ba l ankenn edikasyon, tout se blòf. Lè l di l gen lekòl leta, se yon bagay ki pa reprezante anyen, l oblije malerèz li pa ka viv. Pa gen pwoblèm non, leta envesti nan pèp li. Kote Ariel envesti? Leta investi nan pèp li paske l ap subvansyone. Kote Ariel investi li menm? 128 pousan son gaz. Kote l investi? E l pral monte l plis toujou nan dengwenn nou. Kote l investi souple? Kòm lòt la, li pat sipoze retire l paske se nan pèp la. Men Ariel li menm li retire l. Kote l al investi l? Plis pase 40 lane, se sa sèlman moun sa yo fè pèp ayisyen. Sa sèlman yo fè. Lè gon gouvèneman eli, yo batay depi enterè bòs yo menase. Yo batay, yo woule kò yo atè, yo raje, tout plim sou do yo leve. Yo tankou rat mòde soufle, rat do kale nan la repiblik. Tèlman yo mete koz atè. Pou yo jwenn pouvwa tranzisyon. Kou yo tonbe nan tranzisyon an bloup yo se sèl moralis. Ala traka pou lave kay tèt. Pa gen pwoblèm bon moun di m entèl se ikon, entèl se sesi. Mwen fò m wè ki sa w fè pou ikon nan. Paske jounen jodi a, lè kon peyi rive gangsterize kon sa. Plis pase 36 lane sa montre ke majorite moun ki pase nan tèt peyi a, se gang nou plante. Medya se gang li plante. Pase, prese se byen eme, lèm dou medya nan plante gang tou kite m eksplike w. Gon seri de moun jounen jodi a yo ap pran sanksyon kont yo paske yo ap finanse gang. Se tout la sent jounen wi yo ap pale nan radyo. Se tout la sent jounen wi yo vin ap fè dijesyon sou nou wi, plan ensekirite patati patata epi jounen jodi a se yo menm lentènasyonal ap di yo nan gang ap pran sanksyon kont yo. Nap pran sanksyon kont yo epi tout jounen nou chita, wi nou gen 40, 50 an nap fè travay la epi gang ap pran yon peyi. Nou la gon pwoblèm. La gon pwoblèm, gon seri de moun ki pa denonse vre. A la traka pou lave kay te nan peyi sa. Nou bagay yo difisil wi pèp ayisyen. Donk jounen jodi a. Frères et sœurs bien-aimés ou ka konprann, moun sa yo se sa sèlman yo fè, chita, destabilize, kraze, brize, boule aprè sa, yo kwaze pye yo se sèl moralis tan la repiblik. Sèl moralis, batay pou tranzisyon pou fè kontra malatchong, se pandan maril te nan pouvwa ansanm avèk privè wi, privè chita li siyen 4 kontra malatchong pèp ayisyen. Gen yon kontra se 2 fèy papye wi pou 27 lane. 2 fèy papye! Jovenel vini li koupe kontra. Ou pa tap janm ka vle wè Jovenel. Apre yo fin touye Jovenel jan yo touye l la pèp ayisyen, ee li kanpe kareman l di w wi Jovenel pap vin yon ewo nasyonal. Pa gen pwoblèm. Epi jounen jodi a w ap vin plenyen pou gaz wi, gouvènman pa p regle anyen pou pèp y ap, ki pèp y ap touye? Bon se nou menm ki mete ansanm nou voye Jovenel ale. Ah sa w te vle sa, e pa tranzisyon w te vle, kounye a la pa ka vin pran pòz moralis ou, ala traka pou lave kay tè nan peyi sa. Donk medam, matmwazèl, se mesye pa bor isit, mwen menm lè m di w Ayiti se la repiblik dè koken, sèl vòlè k ap rete, aprè tout dosye sa ou kapab konprann, eh, yo pa t ap ka renmen Jovenel Moïse, e se pou youn nan rezon tou, yo touye Jovenel Moïse paske Jovenel te di yo se dènye tranzisyon k ap genyen.